Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se samdi 19 novembre 2022 e la on an profite justement pou di a bon week-end a chacun de vous les gens qui sont à l'étranger merci d'être avec nous et ceux qui sont en Haïti nan moman nan pale la se ke genyen yon sòt de peur bleu ki enstale nan tèt. anpil moun kap viv nan fontamara ok paske genyen enfòmasyon ki rive jwenn yo kòm kwa nèg izo yo nèg ti lapli yo pral anvi pran zòn sa yo pli patikilyèman site kabrit m pa konn sak pase aso a te vrèman rèd kounya la jis avan mwen pote enfòmasyon yo ba nou. Ansanm avèk konsèy tou pou nèg gris la yo. E gen yon enfòmasyon ki tap sikile yè nan moman kote ke nèg gran ravin, nèg vilaj te pase a laksyon pou yo te ranvèse sitiyasyon an kòm kwa ti pitè karavàn ta pèdi lavi l. Mwen depi lè m te tande enfòmasyon sa a m pat ba l Twòp enpòtans e lè m al chache otantifye m jwenn ke se pa ta vre. Alò m pa konnen pou moman m ap pale la a si ti Piter Caravane ta mouri. Men se te fo paske mwen te jwenn enfòmasyon kòmkwa se pa vre. Brèf, kounye a la a, an nou poze tèt nou kesyon. Ki sa k ka rive? Pou wè nan yon jou te gen yon pwogresyon sinyifikativ de la pa de nèg ti bwa yo epi arive yon bon moman nèg yo vin pèdi sòlda, nèg yo pèdi zam paske nèg yo mal negosye batay. M pral ba nou kèk enfòmasyon. Nèg yo nan frè wòk la. Yo te vize yon snaypè. Snaypè sa a fòk yo te desann li kanmenm. E se sa k fè w wè nèg yo t al chache pran espas la. Ki sa nèg Gran Ravin yo fè? Nèg Gran Ravin yo fon renka kò yo nan espas la, yo kite lòt nèg yo antre. Nèg Ti Bwa yo. Lè nèg yo fin antre, yo bay de twa nèg la. Veye abri a! Nèg yo gen bon zam nan men yo. Sa rete la! Kounye a cha a li menm li kontinye ap pwogrese. Pandan moman sa fò m di nou ke enfòmasyon ki rive jwenn mwen fè kwè Izo ap fè ale retou sur Minotri. e Vilaj de Dye. Lè Izo vini, Izo pase a l'atak, bon a l'atak la o nivo de Martisan. Sa vle di nèg li yo, l voye de twa chen anraje la a nan blòk Matisan an. Blòk Gran Ravin nan vin ranfòse ak sòlda, men taktik la tou li ranfòse. Ki sa l ye? Lè nèg yo mòl kò yo, epi nèg ki nan abri an konprann ke bagay la fin rive nan men yo, men fò m di nou ke, M anvi poze tèt mwen kesyon pou m di èske nèg krisla yo se pa ti blòdè yo ye tou? Gen yon bagay konsa wi prèske nan je nèf. Anpil zòn nèg yo plis kanpe sou ti blòdè, ti jèn jan. Yo mete nèg yo veye yon abri mezanmi. Gen yon separatè, m ta kapab di separatè la se kòmsi yon espès de playwoud. Sa vle di nenpòt ti bal 22 ka pèse l. Nèg ki nan abri yo lè yo tande nèg yo ap pete mi anba a pou yo pote boure sou yo, nèg yo kouri. Se enfòmasyon sa k rive jwenn mwen. E yo pran nan nèg yo tou vivan. Se la a nèg yo pral pèdi HKG3 a. Èske nou konprann? Donk imedyatman nèg yo vin pase a lofansiv, gwoup Gran Ravin, gwoup Izo a. Kontratak la vin vrèman vrèman difisil pou jere. Kounye a la, m pral bay nèg yo yon konsèy. Bon, m panse ke nou pral di m pa bay bandi konsèy oubyen jounen jodi a ou nan je nèf. Pèp Ayisyen, m konnen nou byen. Wè batay? M espere ke Krisla va tande. Batay lè w ap batay, lè ou wè moun anfas ou a gen yon taktik, ou menm fò w chache gen yon lòt taktik. Sa vle di, fòk ou ka sipase taktik li a. M pral ba w yon bagay. Wè je nèf? Depi ou wè gen yon batay, Babekyou, Iska, m ka di Ti Jinyò tou wi, Tayson egalman. Depi ou wè 4 nèg sa yo poko mete pye yo nan batay la, Poko gen batay. Poko gen batay. Paske taktik lan se nèg yo kap pote l. Banm di nou bagay si pa enposib Barbecue te nan batay sa. Si pa enposib Isca te nan batay sa. Si pa enposib Tayson te nan batay sa. Ti Junior te nan batay sa. Li pa tap osi fasil pou nèg gran ravin yo fè zam sa yo ok li pa tap osi fasil pou tout solda sa yo tonbe paske lè barbecue yon kote li mete anpil taktik pa bay tèt nou manti non ou ka rayi lòm ou ka pa renmen lòm tankou jan nap di m pa m rayil la men m toujou poze nou kesyon sa poum di nou ke lèm rive yon kote lèm wè yon fanm mete bèl rad sou li Bon li mete bèl tèt djin li sou li, li byen fre, bouch li woz, li kòman yo mete sa li mete bèl les li, epi l ap pale fransè, m anvi pale yon ti fransè tou, ou konprann? Kounye a m anvi koze, m anvi mete womantik atè, epi lè m fin koze m renmen, se lè sa m ap konnen, depi m te bay 500 goud m pa t bezwen nan tout bagay sa yo. Nou konprann sa m di nou an wi? Nou konprann sa vle di? Kant se yon fam de trotwar, ou dwe di m ke ou se yon fam de trotwar. On negosi e pi sa va. Brèf, alò fò m di nou ke li pa t ap osi fasil si nèg sa yo te nan batay la e pi yo te pran espas sa a, ebyen pou nèg yo te mete yo deyò osi rapid. Men m pral poze tèt mwen yon kestyon pou m di, kote nèg yo jwenn ak plan sa a? Plan se ke ou antre e pi. Ou konprann ke tout moun ba w anndan an? Èske w pa konprann? Ou antre, ou konprann ke tout moun ba ou anndan an. Epi sa w tande a la a, hum! Ou pral jwenn bagay. Kounye a m pral ba nou detay. M pral ba nou lòt detay. Cha a te an difikilte paske cha a te oblije pran rekil ak anpil kout bal. Gen nèg ki mouri, fanmi yo al kote jeneral la, Krislan, pou mande yo ti aktivite pou ta kapab fè fineray. Ebyen, la repons se ke nèg sa yo, yo te gen tan mete yo deyò nan baz la. Son egzanp pou tout nèg ki pral batay. Son egzanp pou tout ti bandi pwèl pete ki bezwen fè non yo. Donk yo te gen tan mete nou deyò nan baz la. Kounya ou mouri, ou mouri nèt. Chèf la la li menm, l ap anplwaye taktik pou l kontinye batay. Se sa m ap di nou an wi. Yon ekip ti jèn, nou pa gen espwa se vre, men lavi pi bon. Hein! Lavi pi bon. Epi gen yon lòt bagay, enfòmasyon sa m ap mete li o kondisyonèl, se ke nan blòk Kè Dikini an, gen anpil nèg ki pran bal pou Krisla, ebyen, yo di m ke lapolis ta arete nèg sa yo. Bon, antouka, n ap tann pou n konnen èske se vre. Se sa k fè m di nou, mwen mete enfo sa yo okondisyonèl. M ap vini avèk enfòmasyon talè sou yon piti k rele Pachalè nan yon pwochen emisyon ke mwen pral fè paske m ap vini avèk anpil enfòmasyon sou kesyon sila a. Men konsèy m ap pote, ke nèg yo bay vag nan batay sa a. E si 2 kan yo pa vle bay vag, kan map mande pou w poze an, se kan Kris la. Ou konn poukisa? Ou wè lè w kanpe wap batay ak yon advèsè, epi chak jou, advèsè a pran pwa w, li mezire li avèk ou, li wè ke ou manke pwisans, batay la lèd pou ou. Nou konprann ke Kris la Li rankinye. Paske gen de desepsyon ke ou pran. Imajine ou gon cha nan men ou. Ou gen tan ap pran pil zòn. E pwi pou wè. Non minit. Nèg yo ranvèse sitiyasyon an. Yo mete ou deyò. Sa vle di ke. Bon nèg yo kapab toujou prepare yo. Pou al fè batay la. Men. Pou kris la fè batay sa. M panse ke fòl ta gen o mwen 2 cha. Paske fòl mete youn nan matisan. Fòl bloke. Li mete youn nan matisan epi li mete youn anlè a la a. Epi mete bon sòlda. Fòk ou gen bon sòlda Kris. Paske batay sa a pa osi fasil. Nèg gran ravin yo sanble genyen plizyè fason yo ka batay. E fòn chache konnen kòman nèg sa yo batay. Ok. Bon, janm te pwomèt nou, nou pral kite w avèk reyaksyon kèlke. Yo ta di viv Vladimir Poutine. Vin ede n avèk ensekirite. Martelly bandi legal la ame peyi a 2011 a no jou. Jodi a tout moun wè peyi a. Tout moun wè peyi a envivab. Jodi a n di pèp ayisyen leve kanpe pran desten n an men pou n dechouke bandi legal yo, asasen kriminèl. Jou sa se jou pa nou l ye. Se jou pa nou l ye. Nou konnen l deja. M pa bezwen di anyen nou konnen l deja. M se nonm nan n konnen l deja. Tou senpleman m bezwen chans avèk lekòl la tou tout sa k ap fèt yo. Tout batay nou fè. Batay yo pa regle anyen, kraze brize, boule kawotchou, tout bagay, anyen pa tonbe. Tou senpleman, nou vle fè yon lòt batay istorik nan travay n ap fè a, se pa kraze brize. Oke, bay timoun yo chans yo tou pou lekòl la tou. Ke nou swa nan lari a, nou ka konprann li, nou ka wè l, se paske jodi a n estime Ayiti ap mal gouvène, ap mal dirije. Jodi a n ap gade sa k ap pase anndan peyi a, sa k ap pase nan katye popilè yo, sa k ap pase. Sendomeng, sa kap pase nan yon pakèt peyi nan mond lan, pandan nèg ap raboure frè nou, ap raboure sè nou yo, kap di nap mal viv, nap mal dòmi, pandan nèg yo di gen kolera andan yon peyi, nou pa gen yon sant sante, nou pa gen dlo potab pou nou bwè, nou pa gen anyen, nèg yo deside pran nou ap toufe nou, ap toufounen nou. Sa fè jodi a, nou vin nan lari a pou nou vin di nou bouke, pou nou vin di nou pa kapab ankò, nou vin di a jodi avèk Etazini, nou di avèk anbasad amerikèn, avèk anbasad de Frans, avèk anbasad Kanada, jodi a pou nou di nou bouke. Yo pran Ariel met Ariel la, jodi a, Ariel ap toufounen nou. a y ap fini avèk nou. Men jodi a, pèp ayisyen, nou pa ka viv konsa ankò. Apre 219 an nou fin endepandans, nou wè nèg yo se te touye y ap touye nou plis, nèg yo se maltrete y ap maltrete nou plis. W'ap gade sa k'ap pase anndan tout peyi a, katye popilè yo, se gè, moun ap moun ap mouri, moun y ap rache moun, y ap boule moun, nou pa t' konn viv bagay sa yo, nou pa t' konn wè yo. Men jodi a ki, poukisa Etazini mete nou nan sa? Poukisa Kanada mete nou nan sa? Poukisa Madam Lalim se sa l' ba nou kòm rekonpans? Men jodi a, nou pa dakò, jodi a, jodi a nou pa dakò viv konsa, se sa k' fè nou vin mande depa Ariel, se Madam Lalim ki ki bay Ariel. Se bini ki bay Ariel. Se anbasad ameriken ki bay Ariel. Sa ke nou di yo. Peyi ki di yo se sèmen Ayiti yo. Jodi a nou mete yo konkou. Nou mete la Russie konkou. Nou mete la Chine konkou. Nou mete Venezuela konkou. Nou mete ansanm lòt peyi yo konkou. Paske jodi a nou estime nan viv mal. Nan soufrans. Nan sa yo difisil. E yo te di e gaz la ki enpeche lekòl pa ka ouvri. E yo te di e gaz la ki fè tout bagay pa ka fèt nan peyi a. Men jodi a. Yo fè konplo yo. Yo te moute gaz la sou do popilasyon an. Yo te pat gen pou pou pat gen gaz. Yo tap vann gaz la 600, 700 dola nan lari. Men jodi a nèg yo kenbe gaz la pou yo te mete la. Men jodi a di nou bouke. Nap di popilasyon ayisyèn nan, si yo simen ap byen viv yo pa dwe pran lari a. Men si yo simen ap mal viv, fò yo pran lari a pou nou dechouke Ariel jiskaske nou dechouke avèk nèg yo. Nap pran lari a, total kapital pase nou pa konn Ariel nan peyi a. Yo abitye wè nou deja. Nou menm nan kriswa nou di aba Ariel nou pa konn Ariel. Kriswa leve kanpe kote nou pa konn Ariel. Tout legliz nan zòn. Jodi a nou nan lari a, jodi a fè 219 lane depi batay de vètyè a te fèt, depi batay pou n te libere peyi sa te fèt, jodi a nou wè asasen kriminèl tankou Ariel Henry, Michel Joseph Martelly, bandi legal la, jodi a yo mete yon enjerans anndan peyi a, masak ap fèt tribò pa bò, jodi a nou wè kamyon dlo glate ki vin pwoteje Ariel, tandike. Mank pitit yo, madanm yo, yo tout nan povrete. Y ap touche 25 mil goud. Dèfwa menm rad sou yo pa ka lave. Rad sou yo santi kri. Y ap pwoteje Ariel. Jodi a n di lapolis ki bon polis yo sispann pwoteje Ariel. Ariel s on asasen. Ariel s on enkilpe ki touye prezidan nou ki se Jovenel Moïse. Jodi a poukisa lè m gade m wè se Simo, se Igno k ap bay moun bal. Kap bay moun dlo grate, kap bay moun gaz akrimojèn pou yo ka pwoteje yon asasen, yon kriminèl ki se Ariel Henry. Jodi a Mateli, mèsi Mateli pou bandi ke w kreye nan peyi a, pou enjerans sa w mete anndan peyi a. Madam Lalin, jodi a w manje Erik Jean Baptiste e w toujou ap fè enjerans entènasyonal. Apre w fin manje Jovenel, ou manje Erik Jean Baptiste Madam Lalin. Jodi a nou pral bay Madam Lalin konnen pyès li. Pou gade pou wè yon seri de lapolis Simo igbo, menm manje, pitit yo pa ka al lekòl, pitit yo nan povrete, jodi a yo pa fè ni de ni twa, se Ariel yo vin ap bare, y ap vin pwoteje. Menm bòt nan pye yo fini, yo pa ka chanje l. Inifòm yo blaze, yo pa ka lave l. Y ap pwoteje Ariel. Jodi a lè w gade pou wè, nèg sa yo, se esklav mantal ke yo ye. Poukisa n pa mare Ariel? Poukisa n pa mare Ariel? Simo, igbo, mare Ariel! Van mare l! Mare Ariel! Jodi a ou pa kab travay, ou pa ka voye pitit ou lekòl avèk 5 mil goud y ap peye w la. Jodi a Ariel peye bandi 200 mil goud pou entegre nan mitan nou. Ou pa konn mo polis, ou pa konn fo polis. Jodi a lè yo fin yo entegre bandi a nan mitan w, menm ou menm, lavi w pa alabri. Jodi a, lè ke nou la, n ap pwoteje Ariel, madanm nou nan ensekirite a. Madanm nou pa ka manje, kay nou pa ka peye. Mare ariel lè sa na fè yon ak onèt mare ariel mare ariel vin mare ariel sispann pwoteje ariel sispann pwoteje asasen sispann pwoteje asasen tankou ariel mare ariel ariel son asasen son enkilpe mare madam la lime. Ban moun figiti a, lè de lè de fas la, li ni femèl ni ni mal, tout pye l se cheviyè, tout sotè li se bag, ban moun kanray, bann gang. Jodi a fò nou di pèp la, fò n kanpe goumen pou n demaske gang sa k rele bagay Kò Kout la. Anbasad Kanada, anbasad Lafrans, Etazini pou n kanpe kont moun sa yo, paske vòlè sa yo jodi a tout kote w pase nan peyi a se gang. Moun sa w ap gade jodi a nan 10 depatman peyi a, Se bandi. Si wap gade ou wè menm espè komisè nan machin yap pot bal yal vann bandi. Mesye konnen se pèp la nou dwe sòti pou n revòlte wi nou dwe sòti pou n revòlte menm gang sa yo nan lari a ki di yap sekirize yo la se menm gang sa yo kap pote bal bay bandi enspektè vòlè gang lè yo kanpe bò kote w lè w pran lari a pou w revandike ou wè se yo kap fout ou bal. Jojo fo gade kòw vòlè zòrèy bò kote w se ou k pou sekirize pèp ou tèt ou di pèp la m pap ka diw pran zam men fò w ka pran manchèt ou fò w pran rach ou fò w pran wòch ou fò w pran lonbi ou pou w defann tèt ou pase nan sa w ye jodi a la Ariel Henry kòm vòlè kòm krakè kòm moun fou ou pa ka ba yon moun fou krakè k ap dirije w. Jodi a m di nou sa, si Bab pat gen grenn nan mouda l, men la kafe pou nou maten an. Men m sòti anndan geto. M sòti anndan Bèlè. M tande vwa moun ki nan mas yo. Men si m te vle vann tèt mwen, m t ap vann li. Men ak konviksyon m, e pou m kanpe m goumen pou mas yo, e pou m kanpe goumen pou moun ki pa manman m e fout nan faktori k ap travay li pou l te fè edikasyon l. Jodi a m pa ka fout trayi san m, m pa ka trayi kote m fout sòti. Se pou m kanpe m goumen. Se pou pèp la, anbasad sa yo. Fòk fout fon bagay menm jan Honda fòk fout yo deyò fòk fon soulèvman jeneral poun fout kokorat sa yo deyò gen peche nou fout vi nou prale desanm nou prale gad sa kap pase nan peyi a nou prale novanm e konsa peyi a te konn ye jodi a se yon sèl bagay pèp la se nou poun sove tèt nou poun sove peyi a poun retire kokenn peyi a jodi a si wap gade ou wè yo yo vin kochete kò yo la tankou se yon bagay men jodi a map gade tout kote se jèn gason mò kadav Mesye fòk kòb tax nou yo yap peye vòlè yo yap peye gang yo te peche nou viv lè wap gade jodi a enspektè avèk bal nan men pèp la m di nou desten nou nan men nou fòn kontinye fè batay la pou dechouke Ariel Henry e dechouke yo fè sou Ariel Henry a nou konn kòman yo fèl nap fon dechoukay nap dechouke misye fòn dechouke fanmil fòn fon dechoukay sou Ariel e fòn fon dechoukay sou fanmil ras vòlè sa yo Fòk derasinen nan 2 peyi a. La fanmi Ariel vòlè sa yo fòk retire an 2 peyi a. Vòlè peyi sa yo, apatrid sa yo, nèg nwè sa yo k panse se blan yo ye. Se tyoul. E sa fè nou menm nou pa gen viza. Nou pa p fout pati. Fò n fout goumen n pa p pran pou lanmè ap souke ovant nou, pou reken manje nou, pou yo fout tire nou. Jodi a gade sa k ap pase Ayisyen, Sendomeng. Pèp la, nou pa gen moun ki pou defann yo. E sa fè m di pèp la. E nou konnen fo moun se nan bib yo. Pase nou pa gen leta, son leta volè, son leta gang. Se sa fè fok nou kanpe goumen pou n sove dinite nou, pou n sove peyi a, pou n sove, pou nou goumen pou byennèt nou. Jodi a la, pitit pèp la pa ka al lekol. Yo te di lekol tap ouvè, yo te di tap gen gaz, nou wè tèt yo koman sa pase. Yo pat di se opozisyon non jodi a la. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la pwochèn.